Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Deja n ap swete tout moun pou pase yon bon wikend. Nou pral debat ansanm, onè pa la pou longtan, e a travè sèt emisyon menm. Paske gen anpil dosye men nou te teni a prezante w yon ti video fè w tande sa k ap pase toujou o nivo di departeman di Nòwèst paske bagay la vrèman difisil e vrèman grav e a chak fwa nou gen yon ti enfòmasyon nou oblije pataje enfòmasyon sa ansanm avèk nou. Akote de baz ki ap goumen avèk baz men gen anpil krim ki ap fèt nan zòn nan. La je me demande eske Lucifer mete pye li atè o nivo de port de paix nan sen lwi tou sa paske lè w ap gade sitiyasyon an bagay la vreman grav lotbo a wè vreman grav e la eske nou pa ta ka fè apèl ak yon seri de moun pou di Mesye sa yo fè yon poze paske se moun kap mouri. Mwen genyen yon video ke mwen pral pataje ansanm avèk nou. Mwen pral li video sa a e nou konnen kisa pou nou fè pou m kapab voye video a ba nou. Men dabò fò n di ke nèg Tirach yo daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, nèg sa yo, yo pa poze ditou. Ok! Paske Nou sonje dènyeman nèg level yo te bay defi ebyen nèg tirach yo kontinye ap batay avèk nèg level yo e sanble genyen plizyè moun ki tonbe nan kad batay sila ok men gen yon lòt enfòmasyon ankò ki rive jwenn mwen ki ta fè konprann ke level mouri men nan batay ki genyen alò dènye batay kem tap esplike nou an ki konsène zòn mowo a kote ke nèg Erik yo mete moun yo nan gwo difikilte, ebyen, jenn gason mwen te di nou ki te koupe tèt Jan Damas lan, rache l ak manchèt lan, ebyen, nèg Erik yo, se 5 fanmi jenn gason sa a m kwè yo touye. Pami yo, papa jenn gason sa a kote ke ou t ap tande sitwayen ki t ap pale nan Voice lan, ebyen kote li menm li fè kwè ke menm kote Yo te touye Jan Damas la ebyen li di nèg la al jwenn papa w nan zòn sa. Moun yo apiye sou sonèt dalam nan pou yo mande otorite yo pou faire kelke choz paske bagay la grav. Bagay la tèlman grav se sak fè talè a m te di ke Lucifer sanble mete pye li atè. Mete pye li atè nan zòn Moro a. Map gade pou m wè gen yon ti granmoun nèg Eric yo pran, nèg yo Telman maltrete ti granmoun nan mezanmi yo touyel premye sa yo fè yo mare ti granmoun nan nan yon kòd yap trennenn e pandan yap trennen ni gen nèg ki a wòch gen nèg ki a manchèt yo bay ti granmoun nan anpil kout wòch anpil kout baton e yo bat li apla manchèt jiskaske yo touye li. Men nou pa fin gade tout videyo a, paske se 47 segond, alò nou ta vle di ke tout sèn nan, men m gen presyon ke moun ki temwen de sèn sila, li gade aksyon sa de kòmansman jiska lafen, alò pou lafen on sè pa men aparaman, Nèg yo kapab rache ti granmoun sa. Si map gade byen poum wè sa kòmanse avèk anpil kout manchèt nan do epi yap rale ti granmoun nan desann avèk li humm e nan yon chemen anpil moun frekante ti granmoun nan tante leve nèg yo wòch nèg yo manchèt men mesye kèske sa vle di eske nou se kanibal Bon banm di yon bagay mesye. Sa m wè k gen nan peyi la a, se kòm si m ta kapab di ayisyen pa vle wè ayisyen, ayisyen ap touye ayisyen. Videyo sa a, si w gen kè, ou kapab gade l. Si w pa gen kè, pa gade l tou paske sa pwovoke anpil emosyon. Et c'est dur de regarder sa nèg yo ap fè a. Des serial killer men andeyò a tou kisa yo ye paske sa map gade la mwen se de kanibal de nèg ki pran yon pèsonaj genyen nan moun sa yo la map gade la pèsonaj sa te kapab papa yo e pou kisa ou fè sa se paske ou nan kont avèk yon klan ou pote boure nan zòn ou jwenn yon moun ou pranl sa yap fè pèsonaj sa yo te kapab fè yon ti bebe 3 4 ans eske nou konprann byen paske si ou gen problèm avèk yon moun wap jere problèm nan avèk moun nan epi ou pote boure nan zòn kote moun nan rete kelkeswa moun ou jwenn ki pase anba men ou ou pranl pou wap fè sa men se triste se triste e sitiyasyon an. Ou gen pou wè genyen nèg ki lòt bò a la a, tankou nèg ki chèf, nèg k ap fè politik, yo menm yo la y ap peze sou akseleratè lan paske lè gen bagay sa yo, sa fè yo byen. Pa egzanp, ou wè gen nèg la k ap chache byen avèk gwoup Erik la, w ap wè gen nèg k ap chache byen avèk gwoup Level la, w ap wè gen nèg k ap chache byen avèk gwoup Tirach la, sa vle di pou yo kapab gen kontwòl zòn sa yo. Menm lè se kriminèl nèg sa yo ye, nèg sa yo ap fè krim maten, midi e swa, pa gen pwoblèm. E se tris wi sa k ap pase nan peyi Dayiti pou koulye la. Paske pa gon kote ki bon. Sa vle di kelkeswa kote yon nèg mete tèt ou la, w ap wè krim. Antouka, videyo a disponib. Nou kapab ekri mwen pou mwen voye videyo sa a ba nou. Men, franchman, sa bay anpil kè kase. Donk ou menm k ap gade videyo sa a, franchman w ap di, waw! E sa k Ayiti a, kounye a nou tounen anpil kote. Tankou Nijerya, lè teworis yo antre, yo boule kay, yo touye malere yo, ebyen se sa k ap pase. Le pli di dan tou sa se ke se nou menm ak nou menm. Se moun nan menm zòn k ap batay. Tèt chaje. An tou ka gen yon lòt videyo ki trè viral sou lè rezo sosyo. Se yon videyo kote ke genyen 3 sitwayen lapolis arete. E 3 sitwayen sa yo franchman euh m ta kapab di euh Se 2 nèg yo bat yo. Pa gen manti nan sa, yo bat nèg sa yo. Men, gen anpil enfòmasyon k ap sikile kòmkwa nèg sa yo se ta nèg ki genyen de bòn relasyon avèk de bandi dan la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens. Pami bandi sa yo, youn nan bandi vilaj ki se Manno. Donk, se de enfòmasyon ki ap sikile. Men fò m di nou ke nèg yo pase anpil mizè. M toujou di nèg yo ke si se lapolis ki arete yon sitwayen donk pa lapèn pou fè yon seri de bagay konsa. Paske, kòman sa pase? Eske le fèt ke ou fè nèg la pase mizè, ou filme l an videyo, se sa ki ap konstitye yon sòt danksyete, yon sòt de pè pou. Bandi yo pa sur paske y ap arete bandi lontan men nou wè bandi toujou ap feraye èske nou konprann? Donk m ap kite nou tande kòman sa te ye epi aprè n ap vini pou n kapab boukle. Video a sak fèm pa mete l se paske li genyen anpil vyolans alos sak fèm pa kite nou wèl se paske li genyen vyolans men aparaman e si ou menm ou bezwen gade video a ou menm ki poko wèl ebyen ou kapab mande nou l nap voye l ba ou merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.